Madam, mesye, mwen gen ansanm avè m la Chen an, kidonk nou pral fè yon ti pale pou listwa e pou laverite konsènan enfòmasyon k ap sikile ki ta fè kwè ke nèg li yo Repran la rue ap fè presyon sou moun yo ki donk madam mesye nou gen chen mechan ansanm avè nou li sou ligne lan nou pral fè yon ti pale nou pral pote kèk kout limyè sou yon seri de zòn donb e nou pral pwofite tou mete lè pwen sur lèz i konsènan dosye ensekirite ki genyen aktyèlman la nan peyi dayiti chen an sa kap fèt monchè ou an dirèk ansanm avè nou depi nan stidyo nou la fon ti pale ansanm avè nou sou enfòmasyon sa yo kap sikile aktyèlman la. E pou m di nou, Zafè represyon nou konnen m pa antre lan lojik sa avèk pèsòn moun ok sa vle di ke lan lojik moun yo kisa yo mete lan tèt yo dayè yo wè liy mwen pa janm bloke yo pa janm leve koz yo di konsa ke se ta yon kòb PM nan ta bay ki fè nou menm nou enpoze yo sòti nan lari ok manifeste manifeste. Men pa boule, pa kraze bagay moun nan zòn nan. Se lojik gou menm nan sa, se lojik batay mwen an. Se lojik pou nèg mwen menm mwen t batay mwen an kenbe zam footballeur dans le temps m t yon footballeur m t konn jwe m t jwe nan AST Chen an m t jwe gade nan gade fon ti fon Militaire fè Operation. Chen an ekskize m map fon ti koupe w fon ti reprann pou mwen paske gen kèk pawòl ki te koupe kominikasyon pat twò bon. Uhmm ok. Ou tap pale m de batay ou a, batay ou a. Yeah. Lojik batay mwen, lojik lit map fè a, m te m te yon foutbolè lontan e tout moun konnen m te konn ap jwe lan Anafoot, m te fè Operasyon 2006, m te jwe lan AST, Asosyasyon Spòtif Djoutse. Rezon batay mwen se ke lè m vin nan nan zòn nan apre e yo te arete m pandan m tap travay sou. sou travay mwen nan lameri Kwadèboukè, ke yo te di konsa yo te ban m kòb anndan palman an pou m te tiye yon depite, men ke koz m ta jije depite a te vrèman reponn li di l pa rekonèt bagay sa, ke yo libere m. Sa yon konbinezon politik pandan m t ap netwaye zòn nan. Tout moun te konn sa Laplèn, tout moun te konn sa Kafou Chada. Ok. Sa vle di ke lojikman lè m vini, nèg yo te kreye yon mouvman ki te rele Ras Kabrit an nan zòn nan. Nèg sa yo pa respekte ni timoun, ni granmoun, yo vòlè tout moun, yo pa yo pa epanye, pèsòn pa epanye. Koz lè mwen wè te gen papye pou sa pou te pou te goumen anfas vòlè sa yo te fòm yon brigad anndan zòn nan. Kounye a la mwen menm antan ke timoun zòn nan ki se jèn nan zòn nan ki fèt nan zòn nan m lè m wè yo afebli paske gen yon ta de jan yap mouri m ba yo men ki plan men kijan pou yo atenn nèg sa yo detan zantray ap sot tout kote ebyen se rezon gou menm nan pou represyon an banm fon ti pase sou li sa vle di ke nou menm nou pa nou pa la m pa dakò pou moun bay moun presyon anndan zòn sa e tout biznis ka di w sa gen gen se yès gen akwafin gen kouligann gen gen tout bagay sa yo damas gen titoni m gen tout moun nèt anndan zòn nan pa janm gen youn ki ka di ke moun vin fè represyon sou yo laplèn. nan ligne kote mye yo paske mwen pa vle sa m toujou di moun nan nèg yo si nap adrese nou avèk yon moun li vle ba nou li ba nou paske nou pat bal kenbe dayè nèg a konnen sil menm vòlò yon kiyè anndan zòn sa wal manje avèl anba tè m pa baw manti paske gen twòp moun ki Wi pou lit sa gen trop moun ki pase pou mouvman sa e jan moun sa sa fè 2 zan yè fè 2 zan depi nou nou nou trake vòlè sa yo anndan blòk la ki toujou al fè ali lò kote pou yo antre nan zòn nan wa konprann ke m pa pè sa yo paske mwen menm m pat al chache ni pèsòn pou ede nou fè lit sa men se te yon lit zòn ki fèt men gen nèg ki pran apui sou li tou m pap ba w manti ki pa ki pa itil m anyen paske mwen menm m pap janm antre nan yon ta de bagay. Non ta li lojik pase m gon karyè deja gen anpil moun ki konnen m e sak fè tou m pa janm pale jodi a la m deside m pale m pale m reponn wè lè pou demen e pa bagay m konn fè e pa bagay mwen janm konn fè pase m pa vle fè tankou lòt nèg yo k ap pede pale nan radyo nan bagay pase se pa Yo pral fin bwè tout sa m gen yo pase men m bwè pou m ba yo l pase pa itil m anyen. E pa anyen m fè avè l. M se nèg ki pi mizerab. Chak jou m gen yon pakèt moun k ap tcheke m malgre gen moun ki ede m tou anndan kominote a. M pap ba w manti. Gen anpil moun ki ede nou atravè sosyal yo wè n ap fè. Ou konnen lanliy mwen la e kote moun vin pran kòb plis wi. Nan tout bank sa yo la wi. Ou ka swiv yon bagay konsa pa gen moun kap peye ou menm poukisa ou fè mouvman sa. Monchè dènyè fwa dènyè fwa m te m te fon pase nan baz la kidonk m te wè vrèman anpil moun ki te chita ap tann ou m ta pral poze w kesyon sa e kote w jwenn mwayen pou w fonksyone men kòm wè w deja reponn kesyon sa e se sa k fè m pa menm m pat menm twò chita sou li. Ou konn mwayen fonksyonman yo ba ou l wè mwayen fonksyonman yo men mwayen. enfoksyonom. Mwen enfoksyonom si moun ki ki ap viv lan sektè a, moun ki renmen sa k ap fèt la, avèk machin ou wè ki lan lari yo, se yo k ede nou fonksyone, yo k ede nou viv. E m di yon nèg sa, si w pa ka viv avèk degouden sa yo, Si w pa ka al travay pita pou w vin ede siveye blòk la menm jan gen pakèt jèn nan mitan nou k ap travay lè yo menm yo sa k sot travay lan maten an li vin kenbe pou sa k aprè midi an e koz nèg sa yo mwayen fonksyonman nou e m di yon nèg ki avè m tou m te mèt paske m te kòmanse pou kò m tout nèg te mèt ale si yo panse m pral anvizaje lajan m pral anvizaje l pou m konn detounen kamyon pou m fè nèg viv pou m fè moun byen pou m fè moun plezi non jamè nan vi m. Se sa pou m gen pou m gen yon grenn yon grenn yon grenn zam m pa bezwen sa yo se koz viv moun anndan blòk la ki wè sa k ap fèt la yo toujou pote kole avèk nou m plis m te gen yon fondasyon m toujou ekri lèt avèk moun lè n ap fè yon aktivite kòman w ka ede nou. Komon e gen anpil moun ki pran daso sou sa yo toujou ap ekri moun yo malgre nou pa janm ka jwenn yo toujou ap bay moun ou konprann nan telefòn menm jan yo toujou ap fè kidnaping sou moun nan telefòn san moun nan pa konnen yo di w a w yo bezwen tèl moun la nou bezwen tèl kòb la voye l pou usa echyen an yo m pa konsa tout moun ka konnen laplèn m pa konsa yo vin dekouvri yo kounye a yo pa pran nan kou sa ankò sa vle di ke reyalite m e pa represyon e m toujou di yon nèg sa jou w fè sa ou konn sak rezève pou ou. Kòmsi nèg te konn mande lajan sou non chen an. Ooh sa fèt anpil nan komin nan la sa fèt anpil e biznisman yo vin dekouvri yo lè yo konn se pa mwen menm pase mwen menm m pa gen sansasyon sa yo bay moun presyon pou sa w genyen pase m di ekip la rele san presyon san presyon se Moun pa bay presyon pou mande moun nan lajan nan biznis sil pa vle ba oul wap pral nan pa gen bagay sa pa Mwen konnen nèg pi piti nan zòn man jiska Uhmm. Mwen konnen nou te nan yon ti nou te nan konfli ansanm avèk nèg 400 mawozo yo men aktyèlman la a nou wè lapolis detèmine pou fini avèk nèg 400 mawozo yo èske ou menm nan moman an la a ou pa gen kòmsi ide oubyen Kòmsi pwojè pou ta fè yon monte nan blòk nèg yo yon fason pou ta pasifye zòn nan paske mwen menm nan kad ankèt m mennen mwen jwenn blòk pò la poze nan moman an pa gen zak k ap fèt nan blòk pò la kidonk mwen menm mwen p ap bat bravo pou kèlkeswa nèg ki gen zam nan men l zam ilegal men otomatikman nou mete lapè nan yon zòn m panse se kèlke choz. Ebyen se rezon. Lapè sa. Rezon lapè a se rezon kite moun yo viv an pè. Nou pa gen nou pa gen kesyon de blòk non. Nou gen kesyon de kite moun viv laplèn paske nou se timoun laplèn. Nou se san laplèn. Nou se rasin laplèn e nou ap goumen pou laplèn jiskaske nou pa kapab paske nou pa gen kote pou n ale. Ou pa ka di yon nèg tankou m ki rive nan yon klas detèmine. Ou pa konprann? Men panse lakay ou menn kote wap viv la kite moun viv menn pase pa tout moun ki ka viv wap kalkile nèg a kraze yon peyi konsa nèg yo kraze yon peyi konsa nan lojik pran afè moun sèlman kidnape moun kote malere moun paka viv ebyen rezon sòti sa la yè wi ki fè yo jou represyon an èske èske m nan gouvènman oubyen oubyen m gon bagay yon gouvènman ap peyem ni poum di konsa moun pa sot nan lari non epa kesyon sa. Se wè m wè, sitiyasyon an la li vin pi prekè lan menm ou, kote nou gen yon pakèt moun, e bon si yo te ka bouyi wòch, yo t ap bouyi wòch pase yo wonje, pase bagay, yo pa gen chabon pou mete, men kanmenm y ap chache vye bout bwa pou yo bouyi l. A, men lapli ap tonbe kounye a, kote yo pral jwenn bwa pou yo, pou yo, pou yo, pou yo, pou yo boule la? Bon, chen an, m konnen pi. Lè yo di blòk la fonksyone, tout machin, tout machin nan boulva yo, tout e la yo pase wi. Wap gade dènyeman, Mega tap fèm gade yon bagay alèd yo konnen pa konn gen zen la yo pa banm ren ankò yo pa fèm gade l ankò m pa admay mega di konsa bon map tann bagay tout bagay mega yo ap pase la m pou m bloke yo pou m kraze nan se pa lojik m pat bal kenbe pou mwen yon moun ka di w sa nan blòk la m pat bal kenbe pou mwen m paka fè sa m pito mouri. Olye m di w sa, m pito mouri olye m fè yon bagay ki dwòl nan vi m. M pito menm sa k nan ren m nan pou l sèvi m bato pou m tiye tèt mwen. Olye m manyen yon bagay yon moun nan zòn nan, ni pou m manyen yon bagay yon moun deyò tou. Sa yo pa nan lojik vi m. E moun k ap tande yo tou m fè nou kwè sa tou. Rezon batay m an se rezon kont nèg k ap. Terorize popilasyon se sèl rezon batay mwen. Si nèg la li menm lap regle bagay li lwen fè bagay men pa lan blok la la. Kite moun la plè n viv a konsa n te konn viv. Bon chen an nou konnen pi gwo advèsè w se te lanmò san jou nan moman an la a lapolis kòmanse frape nèg yo èske w pa ta ka bay lapolis yon ti bourad tou pou fon pote boure sou nèg yo anlè a? Bon bon e bon lè lè w di pou n bay lapolis bourad ban m di w. Yon pawòl. A ki minisyon? Bon m pa gen minisyon nan men m. M ka jis, menm si lapolis li menm li vle, li vle trake nèg yo menm timoun blòk la ankò konn fè sa wi. Monchè, ou konn pou ki rezon m di w sa? Menm timoun blòk Kwadèboukè pa konn sa n negosye. Kwadèboukè e kote m konn dòmi leve wi. Pou ki rezon m di w sa Chen an? Ou konnen nan yon peyi, kèlkeswa sa yon moun fè, kidonk lajistis li la pou li retranche tout bagay. Men kom nou wè la polis deside lage koukourouj vreman dèyè lanmò sanjou swit avèk sa nèg yo fè a e nèg yo tiye anpil moun e dènye bagay la se lanmò e medam yo nan site doudoun ki revolte anpil moun kidonk anpil nèg vreman vle fini avèk dosye 400 mawozo a e m konnen 400 mawozo se te pi gwo enmi w. Sa pa vle di mwen menm mwen kòmsi mwen gen yon panchan, pase tout moun konnen m kòm jounalis nan peyi Dayiti, mwen pa gen panchan mwen tout kote. Son fason mwen map mande yon kout men pou moun kap plede mouri nan zòn kwadèboukè, pou moun kap plede pran bal nan zòn kwadèboukè, paske popilasyon li menm li pa nan gang, popilasyon an pa note anyen, si gwoup de gang yo vle afwonte, ke 2 gwoup de gang afwonte oubyen afwonte lapolis. Se sak fè mwen mande kòman nou te kapab eradike bagay sa? Bon, mwen menm mwen di w Sahel, m pa vle site non rival ni anyen paske koz m di w batay mwen an, li pa lojik m ap batay anfas nèg, lojik la e lojik zòn nan, lojik kòman pou n fè Ou konprann pou moun yo viv byen. Ok. Si jounen jodi a la m te ajan anviwònman nan komin nan, ou konprann nèg yo fè m pase jan yo vle fè m pase a, men m pa may. Men lapolis t dwe konnen men ki pozisyon m. Pozisyon m nan klè. Se ke kote n ap viv lan Peti Bwa, n ap viv lan Vadè Vare, m vle tout moun alèz. M vle moun leve bonè. M vle ti machann al vann bonè. M vle mache a jan l ap fonksyone la kote yo konn vòlè tabili yo nenpòt 5 fwa pa jou. M vle lè moto moun yo ap pase la pou yo fonksyone pase wap kalkile yon nèg ap achte yon moto kounya la nenpòt 30 mil dola a 40 mil dola pou wè nèg la leve yon bon maten l pran l l al vann li pou 7 mil dola. Ou ka kalkile konbe tan nèg sa fè l ap travay pou l achte yon vye moto. Pandansetan li menm li gen yon pakèt timoun ki sou kont li. Yo, nèg yo si yo te vle wè sa nan tèt yo, yo fè ase pou yo ta eseye bay komin nan yon chans, malgre gen anpil nèg ki kanpe dèyè yo anndan komin nan pou koz politik, yo vle detwi m paske yo wè valè m depi m leve dwèt mwen anlè tout moun di ou pa depi m leve dwèt mwen nan komin nan m di tout moun tout bizismann yo fon ti fèmen nou paske m pa vle bagay nou gen anyen men sesi men sela e yo k ede nou la e pandan tout bagay sa yo k pase pandan 14 jou sa la Si m pat gen moun sa yo m pa konn sa m tap fè non nan vi m. Moun aletranje yo ki konnen jan yo menm bagay yo pa pèdi, nèg pap vann tè yo mal nan laplèn. E moun sa yo wi ki konn konsekans mwen. Men si w pa konnen wap pale tout bagay de chè paske wap panse se yon dènye moun ou yon dènye moun kap fè tout bagay ki va nan e pa lojik non. Lojik mwen se ede moun viv byen. Sim prè m di lapolis sa deja. Wè jan l ka mete sekirite nan liy mwen yo la. Yon bon maten l di chen an vwe tout sa k gen nan men w yo pa prèske konn sa w ap fè. Byen rapid m ap bale l. Mete m mete sa. Jou m konnen yo, lavi fanmi m, tout moun yo kote n ap viv la detan pandan mwen menm gen yon pakèt ane sou tèt mwen. Depi yo vle m m ap voye l ba yo. Pase men m epa de sa m viv. De sa m viv la m konnen l deja. Nèg ki fè plonbri Sen Trinite wa kmnde Mèt Velo te pwofesè m a lepòk Ou ka kite tout sa m fè nan vi m pou m eseye viv byen malgre sa men Nèa li menm li vin pwone yon bagay sòt avèk tout nèg tout kote pou l vin kraze yon zòn men si pa gen yon moun ki kanpe tout moun t ap fin mouri nan blòk sa a e pa t ap gen zòn sa a ankò non. Wè tout se wè wè wè wè e pa sèlman mwen menm ou menm mwen menm ann konsantize nou jan nap viv la pat bon nou pat yon pèp ki te lach ann met tèt nou ansanm ann pa kite moun yo sove pede sove pou al pou al kil nan lòt peyi al matirize yo. Menm jan chili, sendomeng, tout kote sa yo ap maltrete moun nou yo, jan yap pran yo o meksik, yap fè yo tout bagay. Ann met tèt nou ansanm, ann konsyantize pèp la, avèk bon pawòl, ou pa konprann, e pa sa kap detrake peyi a sèlman poun fèl. Men si ou menm ou pa la, lòt la pa, e si ou menm ou pa met men, sa pa met men pa gen anyen kap ka fèt, pa gen anyen kap ka chanje sa. paske nèg yo gon fòtin yap fè de sa e m paka pale de li e m pa vle antre nan lojik pou m di konsa bon oh e bagay boujwa l ye an n dechèpiye boujwa m pa ladan l paske m pa konn sa l te fè pou l te gen kòb men si boujwa yo menm yo te yo te gen konsyans se la yo fè tout fòtin yo yo te ka ede peyi a si yo vle yo m paka viv m paka m paka fè pi mye ke sa. Se sèl sa m te ka di men. Peyi a pa bon vre nan moman jan n ap viv la. Peyi a pa bon. Èske m pral di m pral ka kanpe anfas gouvènman an? Èske m pral kanpe anfas Leta? Non. Si nou tout kanpe, nou di sa pa bon, n ap ka gen yon pozisyon. Men si ou menm yo pase ba w yon kòb sou kote, yo di w konsa, wi, fò w rele pou pouvwa a. Ou menm, yo pase w yon lòt kote, yo di w, bon, fò w kont pouvwa a. Kote m kanpe? Pa gen, pa gen, pa gen goumen vre. Si tout Ayisyen, m konnen 87 la. Ou konprann non? Ann met si moun sa yo remèt tèt yo ansanm ankò nap ka fè yon 90 nenpòt jan ok. Dakò chen an, se te yon plezi pou nou te fè yon ti pale. M panse n ap n ap n a n ap gen pou nou repale ankò. Ben toutotan map viv men ou konnen m pa pale anpil m pa renmen fè sa yo m pa renmen fè lojik sa yo pase m toujou renmen konsantre pase yo toujou di w yo toujou di w Lapen rale figi men li ouvri lespri ok. Ya m kontan tande w Yael. Dakò mèsi nap pale yon lòt fwa. Ok yon lòt fwa.